Mwen Granmèt la, paske se Granmèt la ki ban mwen lavi jodi a. An dezyèm lye, mwen salye tout espri yo, espri bò manman, espri bò papa, espri bò grann mwen. Paske jodi a, mwen pase kwè lamò. E Kom se neg lan nò m ye, mwen soti lenbe, bitasyon m se bitasyon brinet. Mwen di zanj yo espri yo toujou kontinye pwoteje m. Paske jodi a mwen soti. Pre lamò. Non pam se Joseph Micho. Sa a, moso, objè sa yo, se moso kamera mwen. Pandan ke la polis vin arete militan sou chandmas. Mwen menm job pam antanke jounalis, mwen tap filme sèn nan. Gen yon polisye ki tire. Pandan kamera lan menm, polisye ap tire nan men mwen. Se kamera ki pran, ebyen kamera fann ti kal pa ti kal. Menni, wè kote bal la tonbe a? Menni, wè kote bal la tonbe a? Menni, pandan kamera lan menm, m ap filme sèn nan, m pa remake ki polisye. Avèk yon gwo zam, misye tire nan men mwen, kamera bat atè, m pa t depoze kamera a. Kote rès kamera a, yon lòt polisye pase men li pran l ale. Eske nou konprann sa m ap di nou la? Kamera sa, kamera ki medya l ye? Mwen menm se jounalis televizyon nasyonal. Jounalis Televizyon Nasyonal, men mwen menm m genyen e rezo m genyen cha e rezo mwen m travay pou li ki se Radyo Tele Makandal an liy men jodi a se pou Radyo Tele Makandal an liy m tap travay sou chadmas la men ni mezanmi pou yon kamera nan men mwen Pou polisye a rale zam ni, li tire kamera lan menm ki tap filme sèn nan. Wè mòso yo, men li. Bon sa, sa se bal yo sa. Sa se bal yo sa tap tire. Sa se bal yo tap tire a. Men, men mòso kamera yo. Wè yo, Men yo. Sa se mòso kamera mwen jwenn atè a. Bal la tonbe la a. Tout anndan peyi an. N ap di nou menm ke jèn fanm, jèn gason, bal pa bal, gaz pa gaz, n ap kontinye fè batay la paske jodi an nou di e n ap voye yon mesaj bay klè, Mèt Anèl Remy. Jonati, Mèt Anèl Remi, Mèt Frantsil, jodi an, men nèg yo vin kidnape Jonati. Men se tout bal yo tire sou nou pou yo ka pran Jonati pou y al avè l. Yon nèg k ap pale pou l di non, peyi a pa ka sal konsa, peyi a pa ka rete nan eta ke l ye a. Men jodi an, men sa yo ban nou kòm rezilta, se bal. Pandansetan, pèp la pa ka viv nan katye popilè yo, pandansetan. Moun bèlè pa ka viv byen, moun site solèy pa ka viv byen, jodi a men sa yo ban nou. Men kisa nou konte fè apre arestasyon Jonathan an? Apre arestasyon Jonathan an, apre arestasyon Jonathan an, nan non anperè papa Desalin, nou menm, li pral espire nan nou menm pou n al fè sa ke n gen pou n fè, paske jodi an, sa pa yon arestasyon. E, n ap tou voye yon mesaj ale, Machin pa prete desann mas Machin pa prete desann mas Sa se fèt prezidan Fòk Jean-Lazzi libere aprè midi la Mesye depi sou 10 sa a fòk Jean-Lazzi libere paske nèg sa yo se asasina yo fè Nèg yo moun yo vin tiye Nèg yo vin tiye militan Nèg yo gen yon lis nan men yo pou yo detui tout militan k ap batay Nèg sa yo kòmanse, yo gen yo bay kòb, yo gen gang pa yo, yo gen vòlè pa yo, pou yo detwi nou menm militan. N ap di sa, nou menm antanke militan, nou pa p pè nèg sa yo. Yo mèt sot e pou mèt kraze brize. Ariel Henry ap rache manyòk li ak tout 11 milya y ap bay peyi a. Mèsi lapli. Yo kraze baz anba. Dabò, jodi a nou konprann sa k pase kounye a la. Se pa arestasyon, se yon kidnapin li ye. Nèg la gen dwa pou l manifeste. Li gen dwa pou l di li nan grangou, li gen dwa di bezwen sante, li gen dwa di bezwen edikasyon, li gen dwa di bezwen pou peyi l fonksyone. Men, pa wè sa l ap mande, epi jodi a ou wè, yo vin yo kidnape l. E m ap mande, dèj la polis la, èske li pa ka al Matisan? Èske li pa ka al kote bandi yo ye? Li pa ka ale kote Boukè? Menm Boukè li ta pran nan mwen, yo pa kapab jodi a. E wè jodi a, se nou, jodi a y ap pèsekite. E nou di, yo jwe ale twòp pou nou. Sa se 15 nou jwenn an atandan paske bal nèg yo t ap tire la a, m p ap ba w manti, pa gen moun ki te ka kanpe e tout lotbo a, ou wè tout sa se lòt toujou. A vle di gen lòt toujou atè a, a vle di nèg yo te vin fè yon masak sou militan atè a e Papa Desalin ki te ban nou fòs la, ki te batay pou nou an, e m di se byen kote mal kalkile. Mwen menm m chita, se Jan Gadi pa an tò, Jan Gadi e chita, Jan Gadi pa nan anyen, nou kite Jan Gadi kanpe, lapolis yo vini, lapolis yo kouri, yo vini kenbe Jan Gadi. Lè tan mwen yo kenbe la, m monte sou Jan Gadi, m chita sou Jan Gadi. Yo rache m, yo frape m nan mi an pou yo pran Jean Gardy pou yo minote. M kole pye m nan bò minòt la pou yo pa minote Jean Gardy. Yo rache pye m, yo frape m nan mi an, yo minote Jean Gardy, yo pran Jean Gardy. Jean Gardy pa anyen. Jean Gardy batay l ap fè, batay peyi a l ap fè. L ap bon ni pou chèf yo, l ap bon ni pou nou. Jean Gardy, se pa pou peyi l t ap goumen, chèf yo pa t ap vin tire sou li. Men piske se pou peyi l ap goumen. Chèf yo vin tire pou tire. Chèf yo kite nan vilaj pou yal tire. Yo kite yo kite lasalin pou yal goumen, pou yal tire, yo kite tout lòt kote pou yal tire, pa babetou pou yal tire. Se sou nou, se sou nou yo vin tire, se sou nou menm yo vin tire. Men nou pa gen pwoblèm ansanm avè pèp la, n ap goumen avè yo jiskaskobou. Mèsi. Yo pa ka reproche m de anyen, paske mwen se yon nèg k ap milite, k ap batay pou m te jwenn pèp mwen an esklavaj, mwen se yon nèg ki kwè nan pèp souvren an, men sof ke m gen anpil polisye ki anfas mwen, mwen gen anpil polisye ki ènmi m, jis pou revandikasyon m, paske gen anpil polisye tou ki toujou ap siveye m. Lèm bral lakay mwen pou yo fizye m mwen di yo konsa ke fòk nou kapab tande e konprann ideyal Desalin nan. Pou ki rezon Jenaji Jan vle reyaji a la manyè de Wozano Bobo, Chalma Peralt, Benwa Batravil. La rezon pou lakèl se paske nou menm nou vle yon lòt peyi, yon lòt Ayiti, fòk nou batay kont loksidan. Batay kont loksidan, kisa l vle di? Fòk yo pa kreye psikoz depè kay moun yo. Fòk gete yo kapab genyen sa ki rele sekirite. Batay kont loksidan, non avèk kriz alimantè egi. Ok, kèlke minit apre ke yo fin arete w, ki chaj ke yo te mete sou do w ki fè yo te al ansanm avè w? Exactement. Yo pa banm dosye, se yo ki gen dosye. Mwen menm mwen t gen dosye pou yo, yo vòlè, yo tiye moun, yo fè tout masak. Yo pa ekri anyen pou mwen. Menm nan gadafi yo pat mete mwen, depi son kote m pran ti fè m ap gade televizyon. Ki bò, ki bò sa? Nan ki komisarya? Nan pompiye e komisarya de pò o prens sa. Men, mwen vin fè plizyè analiz, analiz ke mwen fè, mwen vin wè konsa, mwen vin di pèp ayisyen, ann toujou rete goumen, pa pè. Yo kal vo nan pwopizyon wi, se byen pwidan, fok nou pwidan, paske nèk sa yo, se son de kantite, neglijab ke yo ye, nap di fons LB, kiyès ki te mete el, nap di konsa ke, li menm, se li menm, ki an konplesite avèk a, les Etats-Unis d'Amérique, pou antre zam, avèk minisyon, mesye, you a ma feu. Sèt yon dispozitif mekanik, yon anjen mekanik, ki n pèmèt fonksyone yon inisyativ, men pa pèkisyòn, itilize yon saj de poud pou fè eksploze de pwojektil. Eske Ayiti gen endistri prive amafle? An n al konsilte de je dwàn yo. Ki kote yo pase? Ebyen, Leta okouran de tout deriv k ap fè anndan peyi an ak konpayi Labini. Te gen avoka ki te vin jwenn ou nan ponpye, kòman sa te ye? Mon chè, mwen felisite mèt Anel Remy avèk plizyè lòt avoka, tè kòm Dany Balthazar, avoka pitit Dessalines yo, tout nèg yo te nan ponpye. Wi, m nan ponpye. Bon, m te vle nèg yo kenbe m wi. Tande mwen, pandan kèlke, talè, Jean Gardy, pandan kèlke minit ki pase la, Gentan gen site ki avoka ki te vini, ki dirijan politik ki te gentan rive nan Ponpye pandan kelke minit ki te pase la. E nou gen mèt Adèl Remy, nou gen pitit Desalin ki te sou lè lye, e nou genyen avoka, bon avoka Fusion ki te la tou, e nou gen yon avoka ki te yon avoka pèp la li voye lòt moun, nou gen mèt Marasa ki voye moun, nou gen Daryl Balthazar ki voye moun, men nou menm nou pa ka anprizonye. Pou revandikasyon popilasyon ayisyèn nan. Donk aprè tout sa ki n pase a la, èske w ap toujou rete kanpe dèyè. Kanpe baka li ye. Ann al met fatra nan lari a, voye wòch, voye boutèy. N a di, zanmi m, frè m, si w gen yon boutèy nan men w kase l ba yon frè w yon moso. Paske batay la danje e l trè di. E n ap di jounalis yo, jounalis ki brave danje yo, Michou, e tankou jounalis ki pran bal maten an, konbyen bal? N ap di yo, batay la danje! E yon jounalis ki gen yon ti bout kouto, si w ka fè kòmann nan Sendomeng, fè l. Se pa zam inegal w ap achte. Desalin, se yon epe l te gen nan men l. Desalin te gen yon epe l t ap batay. Lè yo pale de epe a, epe Desalin nan, Desalin se yon epe l te gen nan men l. Henri Christophe, Toussaint Louverture, se yon epe. Men nou pa ko gen lajan pou n achte epe a. Ou wè sa yo, se galèt, galèt pou Leta. Mèb la mouri men galèt wi leta men yo men yo galèt leta galèt leta sa di nou pap kraze machin male malerèz men depi se ofisyèl menm lè Ariel touyem bal nan moudal paske lè yo ta aretem premye fwa m tal penitansye yo te di pou sa m tap voye lapolis yo te di poukisa mwen pat voye wòs sou machin sou kotèj Jovenel Moïse la sa aprann mwen depi m wè leta se bwa kale. Wach nan moudal paske mpap dakò pou mouri grangou ni mizè nou kwè pèp ayisyen se yon pèp kap goumen rèd nap di leve men n anlè toujou bat poun gen yon wach nan men.